Joseph Felix Badio, yon prezime asasen potansyèl ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse, ankò yon lòt fwa soti nan silans li. Medam, matmwazèl e mesye, kòm nou konnen, dcpj remèt dezyèm tranch rapò ankèt asasina prezidan, Joseph Felix Badio selon deklarasyon l, si l te kapab jwenn ajan dcpj yo pou l kenbe yo nan kòlèt pou l souke yo, se sa l t ap fè, tèlman l fache. Li fè konprann ke rapò sa yo dcpj pwodui yo, sa yo p ap abouti ak anyen, sa yo se kakarèt debwèt puiske nòm yo pa respekte. Bon, si Badio fò konsa pou l ap kritike rapò dcpj a, poukisa li pa rann tèt li l al di men kòman fè yo te ye? Piske plis pase 17 mwa, yo ap chèche l. Si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men w pral tande deklarasyon Joseph Felix Badio. Frè e sè byeneme, maten an byen bonè, Komisè Muscadin frape ankò. Nan yon lokalite ki rele Dupac, genyen yon bandi ki soti andedan baz Krisla, vè dezè di maten, ebyen misye tonbe, li pa leve. Kòman l rele? Rale chèz ou, mwen pral ba ou detay. Bonjou bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme ou. E mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w Joseph Felix Badio youn nan prezime asasen ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse plis pase 17 mwa depi dcpj ap chèche l pou mete l anba kòd pou l vin bay eksplikasyon kisa l t ap di ansanm avèk Ariel Henry nan maten 7 jiyè kòman l te fè twouve l nan anviwon bò kote kay prezidan sa l t ap fè. Donk, ebyen, Joseph Felix Badio rete anba raje a, l ap pale divès koze. Nan jou pase yo, ou raple ou, li te mete Voice deyò. Li te fè anpil menas, kote l te deklare, gon seri de jounalis k ap plètèp plètèp nan radyo, si yo te konnen lè yo ap antre lakay yo se yon grenad yo t ap resevwa nan lestomak yo, yo t ap pran prekosyon, gen de bagay. Yo pa tap di sou moun. Ebyen frè se sè byeneme nan jou pase yo la dcpj fè konnen ke li remèt dezyèm tranch rapò sou asasina prezidan Jovenel Moise. Joseph Felix Badio ebyen soti anba raje a poul fè konprann sa dcpj ap fè a sa yo poko janm anyen. Rapò sa yo dcpj ap pwodwi sa yo pap abouti anyen pwiske yo pa respekte lè nòm. Bon. Joseph Felix Badio tèlman fò, lap di men premye tablo, men dezyèm tablo, premye kò, dezyèm kò, bon, franchman m panse se nan chimi m ye pèp ayisyen. Pou plis detay, ann tande deklarasyon prezime asasen an ki anba raje a kap pale dè koze, tandiske dcpj li menm bezwen l pou l mete l on kote. An nou swiv. Pandan ke vrè pwoblèm nan, pèsonn pa deside atake l. Yo di souvan, Jamais deux sans trois. M pa t panse ke m t ap vin pale ak Moun ki gen bon sans e ki fè sans nan yon dosye dankèt kriminèl lasasina di prezidan Jovenel Moise kote chak moun ap itilize l pou afè pa yo. M pa t deside rantre ankò nan dosye sa avèk demach sa lalwa di pou fè ke mwen te fè. Malerezman, sa pa fèt jan l ta fèt la, donk m oblije vini mete moun ki gen sans, esans, le gros bon sens Fas avèk detay sa yo, gen yon ankèt ke dcpj di pa rapò avèk yon rapò pasyèl ke l fè, ke l mennen e ke l ap kontinye mennen. Jiska dat. Pèsonn moun poko fè ankenn ankèt se mwen k dil Joseph Felix Badio avèk tout bon sans li tout moral li tout ekilib li san bronchi mwen repete ankò poko gen ankèt mwen repete ankò rapò dankèt sa. Li telman koman chalel odel ap monte anba vant mesye dcpj yo kounya yo wè ke fok yo pase nan lot faz pou yon anket kriminel konsa paske depi gen san vèse son sakrifis. Se triple flèch la ki alenteryè de yon sèk. Lè sa nou pral tounen an won. Nou pral oblije itilize le formule cardinale de l'univers, nou tout ap pèdi. Paske trigonometri pa fèt inosan. Pwobabilite pa fèt inosan. Donk, sòti de yon matris. pou w rive a yon ka de pwobabilite w ap retounen nan trigonometri a, ou pral vale de K fwa de pi plis alfa, donk ou nan yon sèkl ou p ap sòti ladan l. Se la yo vle foure nou. E tout moun ki gen konesans, ki granmoun konprann, moun ki pou franchi sèkl la, fò l kraze konpa a. Nonb de ka posib sou nonb de ka favorab pou rapò sa abouti avèk yon bagay, zewo. Pase ke ankèt la, pa gen ankenn tablo t fèt sou li. Si w kanpe le pantagram, li fasil pou konprann il y a la tèt, lè de bra, lè de pye. Donk ou gontan gen 5 tablo. Ki tèt pansant ki vini avèk yon tèl krim? Fò al nan tablo nimewo 1. Les acteurs internationaux. A tout konplis yo. Fò al nan tablo nimewo 2 lè w fin kite tèt la w pran bra a. Les acteurs locaux ak tout operatè l yo. Lè w fin nan dezyèm tablo a fò w al nan twazyèm tablo a, les différents enjeux autour de cet assassinat. Son bagay fasil kel ye. Lè w pran premye, dezyèm, twazyèm tablo ki la tèt e lè de bra. Kounya fò al nan pye a. Ou konprann ki katriyèm tablo a. Sentèz dè twa premye tablo. Kounya w pral nan dènye pye a. Aksyon a antreprann, senkyèm tablo. Pa gen, pa gen maji ladan l. Son kesyon de bòn fwa, de volonte. Men pou ou menm dcpj, Frédéric Leconte, jodi a se ou t pran le mal kouraj pou siyen anba yon betiz konsa pou voye bay yon batonyè, ou gon komisyon rogatwa, sèt komisyon rogatwa et emane de kèl otorite pa kiyès? E ki motif ki genyen ladan l? E pou w siyen sa, mwen fè w detwi karyè w, mon frè. M de, m kwè ke aprè dosye L'histoire de Josué Jean, prêtre de Vodou, alyas Tropicana, ke w te tonbe ladan l, e mwen k te retire w. Ou mèt te gen avoka, men se mwen k te retire w. Direktè jeneral lapolis t ap fè demach pou ou. Daniel Elice viktim, yo mete l deyò nan lapolis pou dosye a. L'inspection générale, men se mwen t sove w. E lè m t al fè arestasyon sa a nan pò l, Garry Pierre Paul Charles t ap travay nan yon lòt stasyon radyo. Li te di m ba l Scoop pou lè l fè radyo l pou l rele Scoop FM. Li te sèl jounalis ki vin nan dcpj lè pèsonn pa t ka arete Belloni sou nan Pòtoprens. M te kite l Al kote l t ale a, epi mwen menm mwen vin avè l. Men m konn sa sa te koute m tou wi. Mesye vou vene doutrepase vo dwa. Responsabilite ke nou genyen nan yon dosye parèy pou aksepte bak avè w al jwenn patwon, pou patwon an di w toutotan ke Badio vivan li menm li mal alèz. Li ba nou delè mwa desanm pa pase degaje nou bay Badio e nou al fè presyon sou yon jij ki pa konn wòl li, li pa konn sa ki sa k yon jij denstriksyon kote dosye nan men n pou l rele yon moun pou l tande moun nan si l vle l fè manda depo pou li lè sa l t ap nou t ap alèz pou n vin tye l nan prizon an mesye menm jan n tye Gilbert Dragon pou ki rezon kounye a se makak n ap fè Mesye, a pati de voice sa ke nou tande a, nou pa gen ni dwa, ni otorite sou moun kap pale a. Vous n'êtes que des voyous, des sales menteurs, des délateurs. E nap peye l. Men sa ka pral pi rèd la, se demen ou pral tande fanmi nou pral rasanble. Yo pral jwenn medya sa yo ki te ba nou fè pwopagann kwazad sa yo. Moun sa yo, nou pral jwenn yo. pou patwon sa yo ke nou t ap travay la, pou vin di, monchè, fò misye jwenn jistis, menm jan jodi a y ap mande pou Jovenel jwenn jistis. Men yo tout te kontribye pou Jovenel rive kote l rive a. Men jodi a n ap chèche pou mete kran sou moun. Nou chwazi yon move sib, mesye. Nou mal pati. An depi de tout malpwòpte ke nou ekri nan yon dosye, Nan paj 25, 122 paj la gen yon fizi daso pou ULCC. Men fò nou gen konsyans ke ULCC pa sèvi ak fizi daso. Kote l jwenn fizi daso sa a pou l te bay la? Bilan ULCC la, al chèche mak fizi a. Chèche non fizi a ULCC te genyen. Nan paj 27 li ekri apateman anfas di prezidan. Nou fè espre nou pa ka bay presizyon. Nan paj 30, nou fè rekonesans a twa repriz depi la mezon plase dan zun plan siperyè e dominan sèl di chèf de leta. Men kot mezon sa a Rann tèt nou sèvis. Pran mezon sa, pran foto l, met koulè l, mete tout konpatiman l, fè pòtpawòl lapolis la bay yon konferans de près mande lè sa a badj yo ap vini a tout yon kòd. Wè di kote dwa a lantre de la dcpj, gen pakin kote nou met pakèt vye machin nou sezi plis sa n ap itilize. Gen yon pye bwa ki kontigu Avèk la clôture de la Direction Générale de la Police Nationale, map pann tèt mwen ladann. Jovenel jwenn jistis imedyatman. Men si nou pa ka fè sa a mesye, pann tèt nou nou menm. Nou son bann idyo, salo, malonèt e nou pa diferan de gang arme kap detwi popilasyon an. Si dcpj pa netwaye peyi dayiti pap janm sove kotel ye a paske nou son dal kowonpi depi yo ka bati kay pou nou yo ka ba nou kamyon sab yo ka ba nou fè yo ka ba nou siman yo ka ba nou blòk nou gentan gon patwon e lalwa sa nou fè de li mwen m respekte lalwa m mande jij tande m poukisa jij la pa rele m. Salye fòm gen stati an kaval pou nou menm pou nou di ah nou te a la rechèch de nome Joseph Felix Badio nan echanj de tir nou stope l il a ete stope e pa e pa e pa konsa nou pale mesye vous n'êtes pas different bande de delateurs an depi de tout aksyon malonèt sa yo nap fè konminezon toujou. Nou malonèt. Enben mwen vin pale la. E m disponib e m dispoze. Ban m randevou. Kòm nou gen otorite pou nou vin fè konminezon, mande telefòn, mande plak machin. Men m bay nimewo a. M bay nimewo a tou wi. Luckner Désir te mande mwen pou m vin nan stasyon radyo l. Li pa gen kouraj pou l di ke l te ban m envitasyon m vini. Li pa resevwa m non. Li pa gen kouraj pou l di sa non. E lè l pa t la, de 10, de 9 è 45 a 10 è e ka m ap kite. Se sekretarya wi, ban m yon plim, m pran yon fèy papye, m fè yon, m grije yon nòt kite pou li. Monchè, se byen malere m te renmen sa w te fè a. Ou mande m pou m vini, m vini. Malerezman ke w pa la. Chwazi yon jou egzat ban mwen. Men annatandan, adrès Ezayi Sezadi yo. Lokalite ke l site yo, Tomasen, Kwadèboukè, Vivi Mitchèl, pou odyans li an ka alèz, di l kote l k Badjo ye egzakteman. Paske l konnen. Paske li menm avan l te di Badjo yo touye l Matisan a Desak lajan l te gen yon ansyen senatè avè l. Liknè Dezo okouran. Se ou t te di ke ou konnen Koutye ki te ap chèche kay la, paske m te gentan ba l kòb la 7 mwa alavan nan Peleren 5, paske m te egzije l a m jwenn li. Donk ou gen dè enfòmasyon pou w bay lajistis. M pa wè ki sa ki pwoblèm non nan sa la a. Men si w te onèt, Luc Nèdezi, ou t ap di ke m te bay Badio randevou. Men l vini malerezman, nou pa t ko kòmanse emisyon an, emisyon an kòmanse an reta, Badio n a ba w lòt randevou. Ou pa menm kite odyans lan okouran. Donk mesye plan nou an ap mache wi degaje nou men m di w demen si Dye ve bat pou se pa nou y ap fè makak kounye a k pral mande jistis pou nou nan vyole dwa moun ou konprann paske m pa wè gen ankenn bagay ki konplike la non m pa kwè gen ankenn demach ki pa ka fèt la non n ap defye lalwa epi demen si Dye ve se nou yo pral mande jistis pou nou. Mwen ankò disponib. Mwen ankò vivan, nou poko ka fè ak sa sou mwen. An depi de tout sa nou tap di menn barel la, misye tonbe, yo tirel, li a goch la dwat. Mesye se nou t chwazi sib la. Ala de traka wi nan peyi sila. Atò pou yo ap chèche yon nonm ki enplike nan touye yon prezidan. Non, depi w nan griyen da chen se nòmal pou lage pi sou. Atò, anpil nèg nan peyi Dayiti pa konn ki kote Badio ye, lapolis pa konn ki kote Badio ye. Pou n ap chèche yon nonm pou n mete l yon kote paske li enplike nan touye yon prezidan epi pou l rete konsa deyò pou l ap fè nou laleson? Humm! Ala traka pou lave kay tè. Bon w fò konsa, w ekselan konsa, w konn kòman pou tablo monte, lè kò, lè zeleman. Epi dat sa w pa di dcpj byen bon m rann ou yon sèvis debake nan dcpj al rann tèt ou chita la anba raje ap fè mastibasyon ala traka pou lave kay tè nan peyi sa frè se sè byen eme jan ke m te anonse w gen yon endividi ki rele Leonard Robinson alyas ti Ben ebyen selon premye eleman enfòmasyon ki arive jwenn nou misye ta fè pati de baz krisla. Eleman sa ki tap travèse nan blòk Miskad maten an vè 2 zè nan yon zòn ki rele Dupac li tonbe l pa leve. Donk nou konnen Muscadin li menm li pa dòmi nan nwit, li pi rèd pase chovzouri, depi yon nèg ou konnen ou se move je se nan lè sa yo wap pase ebyen kafe ou deja koule ansanm avèk mwen misye tonbe li pa leve. Rete konekte nap vini ansanm avèk rès detay yo pou ou. Frè se sè byen eme map fè yo konnen, yè konsèy sekirite loni an te reyini ebyen sou sitiyasyon peyi dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Divès peyi te reyaji nou kapab site e genyen Gana, genyen Kenya. genyen Lèzetazini, Lawisi, donk nou konnen pozisyon Lawisi li menm, ki denonse ansanm de sanksyon Kanada ansanm avèk Lèzetazini ap pran, yo kalifye sanksyon sa yo e inilateral. Yo kalifye sanksyon sa yo inilateral, yo vle ke pou ke tout aktè ayisyen yo mete tèt yo ansanm pou ke yo jwenn yon solisyon entèn epi aprè lèzentènasyonal ap kapab entèvni. Frè se sè byen eme m ap fè ou konnen genyen Montana li menm ki pouse kòn ki voye pye sa ki pase se ke Madam Lalime fè konnen nan konsèy sekirite loni yo te chita ansanm pou ke yo kapab jwenn yon konsansis ebyen rapidman BSA pral soti nòt pou l di mwen menm m pa t janm rankontre ansanm ak Madam Lalim, m pa t janm pale avèk moun konsa, retire non m nan dosye ebyen estrikti pou ke gen yon wot konsèy tranzisyon m pa nan koze konsa. Epi yè, Premye Minis Ariel Henry te reyini ansanm avèk yon pakèt gwo aktè politik, frè se sè byeneme, epi sa w tande a yo chwazi Mirlande Maniga, Laurent Cesir ansanm avèk Calix Fleridor se 3 pèsonalite sa yo ki dezinye pou fè pati de Ho Konsèy Tranzisyon an nan jou kap vini yo la ki kapab enstale. Bon se kounya k pral gen zen nan peyi Dayiti, janvye a pap fasil ditou, bon 2023 a se pral yon ane difisil pèp ayisyen. Deja bon kouraj e bon konba e bon travay. Paske si BSA kanpe nan yon kwen li menm li di li pap rankontre epi Ariel li menm lap fè wo konsèy tranzisyon donk konbyen peyi nou pral gen la a? Ala traka pou lave kay tè. Se la map vin konprann touye prezidan se youn men tèt ansanm pou nou fè kidnapin, pou nou vyole, pou nou vòlè, pou nou destabilize se byen men mete tèt ansanm pou nou sove peyi Dayiti. Jan Jovenel Moïse te di l, Dat nap fè konplo pou n kraze peyi. Men, mete tèt ansanm pou w fè yon konplo pou w sove peyi a, pèp ayisyen, se pa yon bagay ki fasil. Antouka, mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn. Bizou, bizou, one love.